Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon RL prod de retour aprè yon semèn nou fè silans du ak yon sanksyon de youtube ebyen eh nou la nap gade kòman bagay yo te donk on a poze la vwa sur RL news. E m te mande nou pou n te fon pase. E se sa k fè m di nou ke se evidan pou n kapab toujou abone sou lòt chanèl ki afilye ak RL Prod yo, RL News, My Info Prod, epi RL Media Pro. Donk, bokou de jan m apèl pou m di men RL Prod sa k pase, paske nou pa tande ou. Nou nan enkyetid paske jan peyi a ye la bagay yo vrèman vrèman pa bon donk se ta toujou evidan pou n tande bri yo. Ebyen m ap di moun sa yo mèsi bokou. Mèsi lefèt ke nou te pran swen pou nou te rele m paske sa pwouve tou senpleman gen yon lyen enseparab antre les fans et les gens de RL Prod. Mèsi anpil sa fè m du byen e m ap toujou la pou nou. M ap toujou la pou m enfòme nou. Donk. Nou toujou di ke se chèn nou renmen anpil, se chèn ki pa renmen bay manti, chèn sa a si e genyen yon moun ki renmen woy woy ou pap abone sou li. Si gen yon moun kòmsi a travè tit yo ki toujou ap mete yon seri de bagay m ta kapab di ki pou fè moun vin gade ebyen ou pap abone sou li paske nou menm nou just rete nan liy verite a. Men apèl sa yo. Mesaj sa yo fè nou konprann ke nou fè yon travay ki pozitif. E nou pap gen gwo tèt, n ap kontinye travay jiskaske n ta kapab di nou atenn limit lan. Nou poko nan limit lan. Alò brèf, mèsi anpil, mèsi a tout fanmi ki Kanada, Etazini, Lafrans, enpe patou atravè lemond. E se pati pou sète nouvèl emisyon. Vitelòm a pale, men je kwak se yè aprèmidi, li lage yon voice. E maten la nou menm nou vin fè le pwen sou voice Vitelòm nan. Vitelòm la gen yon voice ki dure anviron 8 minit. Si wap tande byen, m ta kapab di si son disertasyon wap fè, ebyen wap di ke Vitelòm tounen an derizyon la polis ankò yn fwa. Li pale avèk TT. Nan yon lojik pou di, ekoute Teriel Telus, sa wap di yo gen anpil nan yo ki vre men gen anpil nan yo ki pa gen yon par de verite. E la a, m ta kapab di, li jwe lentèlijans sou TT. Li jwe l nan yon pèspektiv, m ta kapab di, pou montre TT ke l ap fè yon travay ki enpòtan. Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti, TT pa yon moun ki ta dwe ap viv nan peyi etranje. Bandi pa ta dwe ap fè TT viv nan peyi etranje. Men, se sikonstans ki oblije sa. Se fason nèg yo ap mennen peyi an ki lakòz bagay yo konsa. e pi l di TT ben ou te kapab minis ou konprann si son peyi serye vreman ou te kapab minis sa vle di vitelom ap jwe yon jan m ta kapab di pou TT yon ti jan bliye paske lè w ap fè lwanj pou yon nèg nèg la ta gen tandans pou l di o misye ap fè lwanj pou mwen donk m p ap manyen l ankò TT on apèl sa strateji donk Eeh eske w pral antre nan lojik sa a? Ebyen mwen menm mwen pa kwè. Antouka Vitelhomme montre ke ankò yon fwa se yon nèg ki pwisan. Yon nèg ki pwisan e ki na peur de ryen. Paske pa rapò ak operasyon lapolis mennen, lapolis. Daprè anpil moun antre nan fyèf Vitelòm, gen menm moun ki di oh Vitelòm ta pran bal patati patata, ebyen mwen m tap tann e jounen jodi a la m ta kapab di Vitelòm pale e Vitelòm di li menm nèg sa yo paka fè l anyen sa vle di kisa? Tande byen wi lè Vitelòm fè yon deklarasyon konsa se pou l di ke ebyen li menm li pa pè pèsòn e chat konnen rat konnen barik may ya rete anplas. Sa se yon teorèm Vitelòm mete an aplikasyon ankò yon fwa pou di nèg yo, Ekoute, mwa je swi la, nou pa ka fè m anyen. E li fè dè menas, menas pou lage yon seri de vòys, paske bagay yo te pale. Men, depi byen lontan, Vitelòm te menase pou di yon seri de bagay. Vitelòm di gon seri de baz, se yo k mete l. Se li k te la nan patisipe pou kapab mete gouvènman sou pye. Donk na va konprann. M panse ke se evidan pou nou tande Vitelhomme. M ap pran nòt ankò Theriel Thelus. Pandan Theriel Thelus ap pale, l ap di ke m gen anpil nèg pèdi. A! M p ap bay, m p ap, m p ap rete sou sa. Rezon. Lè nèg yo gen ti bagay nan men yo fè yo voye monte. Men m panse w t ap di lapolis te antre nan fyèf mwen, m te sezi 2 bakòp, m te sezi 3 bakòp, li rekipere youn, li rekipere 2. Men se byen konte mal kalkile. W ap voye monte pou granmesi. Kontinye travay ou frè m. M apresye w, konesans ou, eksperyans ou. Mwen ankouraje w. E m konprann li trè fòmal pou yon nèg sèvo tankou w ki vle ede yon peyi pou Ariel Henry pa mete w se sekretè deta la sekirite piblik, li pa mete w minis jistis. Bon menm sèvis ransèyman l pa bezwen mete w ladan paske w gentan ransenye yo bay twòp enfòmasyon. E pandan w fè tout efò sa m wè yo pa ba w di milyon goud la e w mechan. M mal konprann wi. Frè m sè m yo. Map di nou yon ti bagay. E m vle nou konprann mwen m pa ba nou yon lòd. Men m jis ba nou yon konsèy. Depi se aktivite ki nan zòn mwen an, eseye fèmen pòt yo pou mwen. Pou evite twòp beny de san. E m panse nan lè pou n reprann aktivite nou, map fè nou siy. Paske nou gon batay. ki pa piti, ki pa ka fè m pè, ki pa ka entimide m tou. Paske tout nèg konnen yon konba rete yon konba. Epe yo nan men yo, epe m nan men m. N ap avanse. E m ap di, oken nèg pa ka entimide m. Oken nèg pa ka enpresyone m. Rezon. M konnen chak nèg ki sou tè sa la y ap viv yon tan yo prale. Pa gen yon nèg k ap fè gwo wòch. Mouri jodi, mouri demen, se menm mouri a. E m ap di klèman, m pa ka tonbe devan ti nèg. M ap mouri paske m vin pou m mouri. Men ti nèg pa ka jete m. Sa se klè e m jire devan sa. tout sa kap fèt yo la, dè fò nou ta ase kòman m ta ka di pa gen bon sans la polis fè operasyon m pa di la polis pa fè operasyon m pa ka anpeche la polis fè travay li men pa kont la polis ta vini la l ta konstate tout dega ke l fè an nèg ap voye monte fè makak pran blende kouri monte kouri desann fè rara Lè pa egzanp ou itilize, bon ou mèt te vin avèk 20 blende la. E lòt ki deyò yo? Ou vin la, ou kraze yon ti kay malere, kraze yon chanm kav, w ap fè grimas. Sa sa ou itil? Lè ou fè sa pa e, ok ban m eksplike yon bagay. M vle nou konprann mwen popilasyon an. Ou parèt la yon materyèl, ou kraze yon kay. E chèf mèt deyò yo? Kay sa yo kiyès kap domi ladan yo? Map toujou ka sezi yo. Nap toujou ka bonboche ladan yo. Sa e fè pè. Sa e wont nap fè sèvi kòlè mesye. Si e bakòp yo nou bezwen, mande m yo. Jan w te fè a kamarad. E si w pèsiste plis, kòm ou di konsa ke wap kenbe m san souf, map lage vòz yo nan lari. Depi ou pèsiste plis. Depi ou anmerde kò map lage vòs yo nan lari. E rezon k fèm pa gentan lage l deja. E kamarad la k te sou liy nan. M pa vle twonpe l. Men apre sa m tap fè w rete. Voye monte fè makak. Silvouplè moun sou wout frè. Moun taba yo. Mande nou fèmen pòt aktivite nou. Machin yo silvouplè pa sikile nan teritwa pam nan nan moman ke map bata a nèg yo. Nèg yo mande n batay, nap batay. Nèg yo vle batay, nap batay. Map mouri, map gon ranplasman. Ranplasman m nan ap mouri, lap gon lòt ranplasman. Nwa sur blan, nou prale jiskobou. E nèg kap vini an tou, Li mouri lap gon ranplasman. Gen 2 chwa. Ou pran konsyans, mwen pran konsyans, nap gon stabilite. Ou pa chwazi pran konsyans, mwen menm pa pral pran konsyans pou ou, poum fè tèt bese devan ou, ni poum akokiyem devan ou. Afwa wap pale de 10 milyon de goud la, hay fè wont sèvi kòlè. Bon lè w bezwenm nou pale, lè poun rankontre nou rankontre. Epi kounya wap pale de 10 milyon de goud. E paske m te ka di w swadizan sa k polisye yo, yo pa gen bon sans. Si yo te gen bon sans, mezanmi, yo t ap aksepte pran ris la pou nou. Lè w ap antre minisyon, m ap konnen avan yo. E yo menm e ti grenn n ap teke ba yo pou y al fè makak epi y ap pwopoze. Antouka, m pa p di anpil bagay. Mande tout moun ki nan andwa m yo. fèmen aktivite yo. Tout veyikil ki ta vle sikile nan andwa m nan, aranje w. Moun ki nan Bèlvil ki konnen li pa fè pati de lekip, fon ekate espas yo. Silvouplè. Vivi Michèl moun ki konnen li pa fè pati de lekip, fon ekate espas lan. Silvouplè. Pou n evite twòp masak. Pou n evite twòp beny de san. Paske alagè kòm alagè. M deja pwason m paka pè dlo M deja nan gè m paka fè bak Epe m nan men m m ap avanse E m prale jiskobou Kote nou vle l la la m ap rive avè nou Jan n vle l la konsa m ap pran l Nou pran konsyans m ap pran konsyans Nou pa pran konsyans a la gè kòm a la gè. Inosan kap kontinye peye pou koupab paske nèg kap voye w la l pap vini. Yon nèg chèf met pye w atè, bon ou pa chwazi met pye w atè, ou chita w ap monte desann sou yon blende, w ap fè ti foto, fè makak, grimas. Dayè ou wè si menm Theriel kap pale la, si nèg ki te nan lari yo vle di l y ap di l sa yo jwenn. Voye monte fè makak. N grimas. Antouka, mwen m di nou sa e paske m te gen respè pou enstitisyon peyi m ki rann ke lè n ap fè tout sa n t ap fè yo, m te abese m devan nou. Men imedyatman kounye a la nou menm nou pa konprann, nou panse ke nou se sèl wa dè wa e poutan gon sèl wa li rele Gran Dye di Jewova. Gon sèl mèt ki rele Mèt Olowoum. Depi 2 moun sa yo pa bay pasaj, pa gen nèg ki ka fè anyen, pa gen naw k ap ta w. E m di nou sa, mwen menm, mwen menm, mwen menm, dayè n konn vwa k ap pale a, m pa bezwen fè plewonas. Nèg pa janm twonpe m 2 fwa. E oken negosyasyon pa ka detounen atansyon m. Pozisyon m nan m klè sou li. Mwen te di l, mwen redi l e m pap pale sou li ankò, m pa nan fè pleonas. M swete Premye Minis lan pran nòt pou l ede Theriel Thelus, mete l Sekretè Deta a la Sekirite Piblik, mete l Minis Jistis. On nèg konsa ki bezwen ede on peyi l pa ka ap pase mizè. On nèg konsa k bezwen bay èd li l pa ka ap soufri deyò. Ekri anbasad la voye l vini rapid la pou n gentan bay misye plas li pou l ka fè gwo djòb. Paske l enpòtan pou misye bay peyi a soutyen. Mèsi frè m yo. M kontan tout sa k t ap tande m yo pran bon sans nou pou n tande m. Frè yo evite. M pa pase pèsòn moun lòd non. Valerio Canez, El Shaddai, m pa pase nou youn lòd. M pa pase nou youn lòd non. Men m swete ke nou tande lekout. Evite lari a nan moman. Mèsi. M sòti nòt sa a pou m fè nou konnen ke mwen kanpe an en sèl òm e m ap batay jiskobou. Rezon, sa k ap pase nan peyi a, li pa pwoblèm gouvènman, li pa pwoblèm geto, li se sèlman yon pwoblèm de konsyans. yo pa vle pran konsyans, mwen m pa chwazi pran konsyans, li pa chwazi pran konsyans, sa vin mete nou nan destabilizasyon, nan ensekirite total. M gade Gauthier kap pale, ki di ke lap kenbe m san souf. Clivens ap pale. lap voye monte Sao pa fèm pè ni li pa ka entimidem. Vitelòm le roi de la basse cour il a parlé une nouvelle fois nan premyè voice la nou te tande Vitelòm ki tap toune an derizyon lapolis ki li menm te pwofite fè yon bilan pou travay lapolis nan kad operasyon tònad sila a. Operasyon kote ke daprè li menm pa gen anyen ki fèt. E de conclure nan dezyèm voice lan, Vitelhomme mande tout biznis nan blòk li pou yo fèmen paske kelkeswa moun ki pase nan zòn sa yo kapab viktim. Hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une petite voice et puis il m'a dit li manke mouri nan blòk Bò Ediwonn nan paske te gen yon afwontman la, li te sou yon machin e pi. Lè yo rive sa w tande a la bal deklannche gen 2 moun m kwè ki blese nan afole. Donk sa vle di bagay la te vrèman vrèman dur. Dèfwa bagay yo konn vrèman dur men ekoute pou les chefs de gang sa pa reprezante anyen paske yo menm yo pa pè anyen. Martine Moïse a parlé! Martine Moïse nan yon voice ki dure anviwon 13 minutes et 54 secondes li pale. de asasina mari li ankò. Se te nan okazyon 19 mwa asasina prezidan Jovenel Moïse e el a di sa. Frè m ak sè m nan peyi Dayiti ak nan dyaspora a. Sa fè 35 lane pèp ayisyen ap goumen pou jwenn demokrasi. Pou bati yon Leta fò, pou gen lapè ak devlopman ekonomik, blayi e ogmante chans pou lavini yo. Pou gen yon Leta fò, se yon obligasyon pou pèp la al vote nan bon jan eleksyon. L ap vote pou kandida ki gen bon jan pwogram, ki ka di l aklè kisa li gen nan djakout li kòm pwogram e kòm solisyon a pwoblèm peyi a. Se vòt pèp la k ap fè kandida sa a apre eleksyon an rive kòm otorite nan tèt pouvwa egzekitif la ak pouvwa lejislatif la. Wòl yo nan tèt Leta se rive fè pwogram yo te pwomèt pèp la nan moman yo t ap fè kanpay la ateri pandan y ap dirije Leta a. Depi 16 desanm 1990, pèp la ap goumen pou ke 7 fevriye chak 5 an, se yon prezidan eli ki ranplase yon lòt prezidan eli. Se menm bagay la pou palmantè yo ki fè pati de pouvwa lejislatif la. Lè yo rive nan tèt Leta a apre eleksyon, e ke yo vin otorite ki lejitim nan pouvwa egzekitif ak pouvwa lejislatif la, yo vin ranfòse pouvwa jidisyè a e pèmèt ke rejim lalwa a blayi sou tout teritwa a. Kidonk, lè se pèp la ki vote pou mete otorite nan twa pouvwa Leta yo, desizyon k ap pran nan nivo twa pouvwa sa yo gen lejitimite ak legalite. Malerezman, depi pèp la fin vote konstitisyon an 29 mas 1987, oligak kowonpi ak politisyen vyolan refize respekte règleman demokratik yo. Yo refize respekte vòt pèp la. Se ak vyolans sèlman yo vle pran pouvwa a. Lè poutchis yo sèvi ak vyolans politik pou fè san pèp la koule, pou yo ka vòlè pouvwa a, yo mache sou manman lwa peyi a, yo krache sou prensip demokratik yo, lè sa a Sa yo fè a rele koudeta. Depi 1987, se sot nan koudeta, tonbe nan koudeta, ki trennen dèyè l mizè ak dezolasyon, ki lage pèp la nan kore l ye jodi a. Nou bouke e nou pa dakò. Jodi a 7 fevriye 2023, nou te dwe ap patisipe patriyotikman avèk onè, diyite nan selebrasyon premye ane manda 59 vyèm prezidan peyi a ke pèp la te dwe chwazi nan eleksyon. An menm tan tou, peyi a te dwe ap selebre premye ane 51 nyèm lejislati a ki te dwe kòmanse fonksyone depi dezyèm lendi janvye 2022. Olye de selebrasyon ak Komemorasyon se yon maswiy fe y ap fè pèp la monte paske chak jou mizè l ap ogmante, chak jou se plis soufrans. Li wè jodi, li pa ka fè plan pou demen paske l pa konn kisa demen ap di. Li pa konn si l ap vivan toujou. Eske se yon vi? Pèp la pa dakò kontinye viv konsa. Olye peyi Dayiti ap selebre demokrasi, se yon kochma l ap viv. Yo asasinen 58 tièm prezidan Dayiti, prezidan Jovenel Moïse le 7 jiyè 2021. Yo te di depi prezidan Jovenel ale, tout bagay ap chanje. Wi, tout bagay chanje vre. paske sa vin pi mal. Yo touye Jojo, yo tou fè zewo. Ensekirite, lavi chè fè pèp la pa ka reziste ak vant kòde. Lè oligak kowonpi, politisyen vyolan pa bò isit ak lòt bò dlo mete ansanm pou touye yon prezidan, se yon gwo krim ki fèt kont nasyon an, kont manman lwa peyi a, kont pèp la, kont demokrasi, kont chat demokratik rejyonal la. Apre asasina odye Prezidan Jovenel Moïse la, asasen yo ki te pè volonte popilè a aranje yo pou pa janm gen eleksyon, pou pèp la pa patisipe nan desizyon politik peyi l. Bon mesye, kisa nou pè la? Yon pèp ki chita an silans malgre n ap toupizi l? Epi nou pè sa? Sèl zam pèp la gen nan men l, se zèl kat li wi. Asasen an mete pye sou kou lajistis, yo domestike l pou pwoteje tèt yo. Pèp la reponn, bat chen an, tann mèt li. Ti pèp wè ki an silans sa a, se lanbi l l ap boukannen wi pou l sèvi ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Jodi a 7 fevriye 2023, moun ki fè koudeta touye Prezidan Jovenel Moïse la ap travay kont rejim lalwa, kont lajistis, kont demokrasi. Nan zak y ap poze, yo kanpe anfas Konstitisyon an, anfas souverènte peyi a, anfas enterè pèp la depi 19 mwa. Moun sa yo reprezante yon menas pou chak grenn Ayisyèn, chak grenn Ayisyen, ke l ann Ayiti, ke l nan dyaspora a. San vòt pèp la, yo vle rete nan tèt leta a avèk benediksyon enmi fawouch peyi Dayiti yo. Kijan nou fè rive la, kote lalwa ak prensip demokratik yo pa respekte? Depi plis pase 20 lane, gen yon gwoup oligak kowonpi ak politisyen vyolan ki bezwen jere byen ak pouvwa leta a san yo pa ale nan eleksyon. Chak fwa gen eleksyon, yo konteste l, menm lè l respekte tout bon standa nasyonal ak entènasyonal. Yo pran pretèks kontestasyon an pou ouvè vàn vyolans lan, Yo boule, yo touye, yo kraze, yo brize pou alimante enstabilite politik, pou yo ka fè koudeta, enstale gouvènman poutchis tranzisyon ki kont enterè pèp la, ki kont demokrasi, ki kont bòn gouvènans. An 2017, apre Prezidan Jovenel fin demokratikman eli, oligak kowonpi ak politisyen vyolan kòmanse yon kanpay vyolans ak gang kont peyi a pou fè koudeta. Pandan katran edmi, yo boule mache ak machandiz ti machann yo, yo boule lekòl ak ak sant fòmasyon pwofesyonèl, yo boule komisarya polis, yo boule tribinal, yo boule meri, yo boule e vòlè biznis malere, yo entimide popilasyon an ak vyolans gang sou barikad, yo menm rive kidnape malere, zam ak bal debake pou gang pou afebli otorite konstitisyonèl, atake fondman leta demokratik peyi Dayiti. Tout atak sa yo fèt kont pèp la, kont demokrasi. Yo menm rive touye 58 tièm prezidan konstitisyonèl peyi a, prezidan Jovenel Moïse, 7 jiyè 2021. Objektif tout vyolans sa yo, se te pou pran kontwòl pouvwa leta a, epi enstale on gouvènman tranzisyon pou piye tout resous peyi a genyen. Yo fèmen je Prezidan Jovenel, men yo tou ouvri je pèp la. Yo touye Prezidan Jovenel, men apre 19 mwa, vyolans la tèlman byen chita ke gang ap atake lapolis. Humm! Ala traka! pa kadre ak sosyete demokratik pèp la ap chache a. Kondoleyans ak solidarite ak tout viktim yo. Nan 19 mwa ki sot pase la, oligak kowonpi ak politisyen vyolan depanse 407 milya de goud kòb taks pèp la san pa gen okenn pwojè ki fèt. Se pou sa yo te vle fè koudeta. Se pou sa puchis yo touye prezidan Jovenel. Gen 2 mwa de sa, 19 desanm 2022, putchis yo fè yon lòt bidjè ki depase 267 milya goud. Pou pèp la pa wè sa k nan bidjè a, yo fè sit entènèt ministè finans lan pa fonksyone. Lajan taks pèp la ap disparèt nan fènwa pou l al plen pòch. Pandan 19 mwa, poutchis yo alimante e ranfòse gang yo. Pandan 19 mwa, poutchis yo pwoteje trafik zam. Pandan 19 mwa, yo ap fè vyolans sovaj kont fanm, gason, timoun. San pèp la pa janm sispann koule. Pandan 19 mwa, yo fè vyolans sovaj sou pèp la ak lavi chè, grangou, malsite k ap demantibile l. Pandan 19 mwa, yo pase konstitisyon an anba pye nan fè on pakèt akò degrenngòch ki pa menm nan enterè pèp la, ki pa kadre demokrasi. Pandan 19 mwa, yo fè tout sa yo kapab pou kase fèy kouvri sa nan dosye ankèt asasina Prezidan Jovenel Moïse. Pandan 19 mwa, pèp la ap fè rezistans. Pandan 19 mwa, pèp la ap kontinye goumen pou jistis ak demokrasi. 19 mwa apre, asasen yo kòmanse pran sant lanbi pèp la boukannen an. Pèp la pral sèv ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. N ap mande tout peyi ki deside bay sipò yo nan zafè sekirite, ranfòse lapolis, ranfòse lame pou yo ka vin pi pwofesyonèl, pou yo ka goumen ak gang yo. Depi 19 mwa, tout desizyon ekonomik ak politik ki pran pa an favè pèp la. Li nan peyi a lap soufri pandan ke dyaspora sou lòt bò tou ap soufri. Jodi a 7 fevriye 2023, peyi Dayiti pa gen ni prezidan ni palman konstitisyonèl pèp la chwazi nan eleksyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Jodi a 7 fevriye 2023, gen yon pakèt bout papye kap siyen ak de twa moun yo di ke se akò. Pèp la, èske sa nan enterè w? Kidnaping ki fèt sou malere rapòte milyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam ap fèt, moun yo bay pote zam yo pa menm gon bon soulye nan pye yo. Se sou ou pèp la, zam sa yo pwente. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam se gwo chabrak k ap fè kòb. Pèp la, èske sa nan enterè w? Nou nan batay pou lajistis triyonfe, se pou sa w ap boukannen lanbi pou ka sonnen kòn nan. Nou nan batay pou demokrasi blayi, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay pou diyite ak souverènte peyi Dayiti respekte, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay kont nouvo esklavajis yo, Kote l ye a? M konnen ke Boukman kontan. Grenadye! Grenadye! Peyi Dayiti se pou nou! Pa bliye ke nan batay la, se bò kote nou m kanpe. Mwen konn doulè nou. Ansanm n ap batay pou ke ane 2023 a nou pote laviktwa sou fòs fènwa. Ane 2023 se ane jistis. Ane 2023 se ane libète. Bon konba! On est de retour e nou retounen an fòs e nou retounen pou de bon e nou pral fè yon maksimòm de prekosyon pou ke jan de sanksyon sa yo nou pa ekope yo ankò menm si se te pa de notre faute men de tout manyè nou pral swanye videyo nou pi byen paske youtube la li vreman egzijan jounen jodi a. Anpil moun ap tann kilè pou bagay yo chanje paske jan bagay yo ye la fòk yo chanje. E chanjman an eske se pou jodi a ou pou demen? Ebyen n ap tann toujou paske nou konnen ke nou se yon pèp ki rezilyan. Eske tout moun anfòm? Sa ka mache ou kwa? Ben pou se ki sot aletranje Sa ka mache a mwatye paske y ap benyen nan nostalji. Yo ta renmen fè yon parèt lakay men se anpe difisil pou kapab tounen sou tè sa. E pou sila yo ki an Ayiti, ben, se grav. Nou anvi kriye, nou pa kapab. Nou mande dlo kote l ye, nou pa jwenn li. E koute byen, m ap di tout moun ki kite peyi sa a, bravo. M kontan pou nou. M ap di tout sila ki rete yo. yon gwo bravo paske sa ki rete yo se paske yo pa ka ale. Sa ki rete yo se paske pa gen kondisyon ki reyini pou yo ta kapab ale. Men chak grenn moun ki nan peyi Dayiti mwen bat yon bravo pou nou anplis paske nou se aktè. Vouzèt dè jan blende. Si mwen menm ki la a kòm grenn youtubè m ta kapab di deside rete nan peyi sa a toujou. Alò an tèm de moun k ap poze vwa. ebyen m ta kapab di m bat bravo pou tèt mwen. Men, m ap di tout moun ki nan peyi sa mèsi tou paske yo mete nou nan yon sitiyasyon pou nou di n ap kite sa. Menm Sendomeng nou ka al mawon. Mèsi anpil mesye politik yo. Mèsi anpil mesye bandi ame yo. Mèsi anpil ak tout moun ki kontribye pou mete non sa a Gwo Potanta Entènasyonal yo. Mèsi anpil. M ap kòmanse emisyon sa a pou m adrese m dirèkteman ak baz Ti Makak. Ti Makak, ou kab petèt pa konprann reyalite a. Ban m esplike w reyalite a byen. Ou wè yon moun ki jounalis? Li pa yon gran nèg. Se yon moun k ap mennen yon vi modèst. Vi modèst lan, se lè nèg la kapab leve yon maten e silvouplè, anpil nan nou ap mennen yon vi modèsteman povre. Sa vle di ki sa? Konparativman ak yon seri de moun ki nan povrete ekstrèm nan, nou fè efò lè n leve le maten, nou ka pran yon kafe, nou ka achte yon pate, men nou pa gen kòb. Sa ka rive, on jounalis goumen goumen l trime pou l achte on ti ravkat. E fò m di w byen, se pa ke m voye al fikse gwo jounalis non, men bagay la li divize. Gen gwo jounalis, gen jenn jounalis, gen ti jounalis. Èske w wè l? An fonksyon de kapasite entelektyèl ou ak kapasite ekonomik ou, sa yo defini. Pa egzanp, si w pran mwen. Epi w pran nèg tankou Louko, ou ka di petèt entelektyèlman nou kapab menm bagay. Men ekonomikman, m s on pòv. Èske w konprann? Se jist yon konparezon. Epi li menm tou li gen de kwa a manje. Se pa paske li rich non. Men li gen de kwa a manje. Men gen yon seri de nèg nou se pòv devan yo. Se pou m di w byen ke jounalis pa toujou gen kòb tande. Gason m. Nèg ou wè k ap prezante jounal nan radyo yo, nèg ou wè k repòtè yo, nèg sa yo pa gen kòb. E ban m di w byen, sitwayen, konfrè, Jean Thony Lorthé, ki kidnape sa fè kèlke jou, pandan nèg yo prale nan yon antèman, m kwè se ansanm avèk yon frè l, nou mande 200 mil dola. Lorthé Jean Thony ap travay nan radyo Vision 2000 m konnen l byen nou pase mizè ansanm jiska prezan nap trime lè gen seyans nan palman tande byen wi ti makak lè gen seyans nan palman seyans konn kòmanse a 8 è di maten lap fini a minui nou konn kanpe sou 2 pye nou paske nou vle reyisi nou vle pou nou pa moun. ki demen si Dye ve kapab vin yon gwo kriminèl. Men sa m vle w konprann, nan lavi chak moun gon bagay pou yo fè, chak moun kapab fè yon bagay, men se pa paske chak moun ap fè yon bagay pou moun sa a k ap fè sanse kreve menm jan avèk ou pou se li menm w ap kidnape. Mesye tanpri mwen mande nou pou n kapab libere. Sitwayen sa yo 200 mil dola. Kote jounalis gen kòb sa kapab bay 200 mil dola. Bon yon jounalis pa kap menm gen 100 mil dola ayisyen mezanmi pou l pral gen 200 mil dola pou l ba non. Ti makak, tande byen. Ou sonje te gen 2 jounalis ki mouri anlè a? Alò si te nan men w nèg yo ye. 2 jounalis sa yo k mouri anlè a, se paske nèg sa yo ta pral moute al fè entèvyou avè w wi. medya an liy. E lè sa kòman w te santi w le fèt ke w wè nèg sa yo te mouri? Donk se akoz de ou. Anpil krim fèt anlè a, yo denonse l. Toujou akoz de ou. Men jounen jodi a fè nou gras sa souple. Si l pa nan men ti makak, si nèg yo pa nan men ti makak, kèlkeswa kote jounalis l ansanm avèk frè li an ye a, tanpri silvouplè, ba nou yon chans. Nou pap kapab. Nou pap kapab. Menm lè tout jounalis ta mete ansanm, nou pap ka bay kòb sa. Ou tande frè m, tanpri souple, fè sa pou nou. Bondye ap beni w brother. An n pase nan lòt dosye. Bagay yo vrèman rèd nan peyi Dayiti. Fò m di nou ke yè, nou te jwenn nouvèl sa a, ki se 7 fevriye 2023, kote ke ansyen senatè e prezidan sena ayisyen an, Deracy Mondieusseul, li te viktim yon atak ame nan maten sila a, nan dat 7 fevriye a. Ebyen, atak sa li pwodui nan Ancanaan kote ke veyikil ansyen prezidan sena a, nèg yo fè l preske fè paswa anba katouch e li chavire daprè enfòmasyon nou kapab konfime pou ou. Blese, ansyen senatè Plato Santral la epi tou ansyen ministr anviwònman peyi an, yo te transpòte li an urjans nan yon santr ospitalye nan kapital la. Chofè ansyen senatè la li menm blese tou nan kad atak sila. Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti se ke pèsòn pa eparnye. Tande byen, pèsòn pa eparnye. M pral di nou kòman nou fè pa eparnye. Menm lè yon nèg ou te an kontak ak gang, ou pap eparnye. On sèl jan. Sèl si ou ta papa tout gang nèt nan peyi a. Paske, ban m di w byen. Si pa egzanp, ou byen avèk gang je nèf. Kounye a la l pral enpe difisil pou ta kapab tabli kontak avèk mesye je pèp. Si w byen a je pèp. Li pral enpe difisil pou kapab tabli kontak ak je nèf. Ou byen si youn nan yo konnen ou byen a lòt. Bon. Se kapab pwoblèm. Kounye a sa pou nou konprann, se lapè nou bezwen. Nou just bezwen lapè. Nou bezwen lapè pou nou kapab fonksyone. E gen yon seri de bagay k ap rive nan peyi an, yo pa rive san rezon. E lè sa nou oblije poze tèt nou kesyon pou nou di mezanmi, kote bagay la prale? Ki sa n ap fè? Ki sa nou dwe fè? Èske w konprann? Sa vle di, tout jan tout jan la a, bagay la vrèman vrèman rèd nan men chak grenn moun nan peyi a la. Avan m al atake dosye ki gen rapò ak manifestasyon ki fèt nan bò kote anplwaye CNE yo kwa, se anplwaye CNE yo. Men fò m di nou byen ke genyen yon papa. Misye gen yon timoun 11 ans. Misye telman maltrete l. Moi je denonce et je deplore. Misye pran yon yon katon plastik li boule l li kite l ap degoute sou timoun nan. Si w gade po do timoun sa a se triste. Ebyen fò m di nou byen ke mesye sa a non li se Cadet Jean Maxin. Yo arete li nan dat 2 fevrier 2023. nan Jerizalèm, nan komin Kwadèboukè poutèt li ize maltretans anvè pwòp pitit li ki gen 11 lane. Daprè timoun sa ki gen 11 lane, papa li fè boule yon jerikan e li kite plastik la fonn e li lage plastik la sou plizyè pati nan kò li. Paske te gen yon lajan ki pèdi nan kay la, li ta sispèk se timoun nan ki pran kòb sila. Pandan li jwenn arestasyon li, Jean Cadet Maxain admèt li itilize pratik sila pou kapab fè timoun li an pale paske te gen yon 100 goud ki pèdi nan kay la. Bròdè m pap ba w manti, fò w pran kèk mwa prizon. Ou sipoze pran kèk mwa prizon. Pou konprann gen bagay lè w fè yo, yo pa kadre ak reyalite. M pa gen pwoblèm non, kòb la kapab pèdi, ou kapab bezwen pou timoun nan bay kòb la ou fè yon seri de presyon. Men se pa jan de presyon sa yo pou w rive fè sou timoun nan. Nou pral kite w avèk anplwaye CNE yo. Anplwaye CNE yo menm yo kanpe travay nan lide pou mande liberasyon DG yo ki se Kenton Louis, nèg Vitelòm yo kidnape. Kèk nan yo te pwofite pote yon demanti sou kèk materyèl anpil moun ta fè kwè ki nan men kèk gwoup bandi nan kapital la. Ils sont zombifiés. Peut-être. Ann tande kèk nan yo. Se m salye tout anplwaye CNE ki la a maten an. M salye tout moun ki nan sosyete sivil la. M salye leta a. M salye gouvèneman an. Nou menm onivo anplwaye CNE maten an ou ka remake m Channmas la la a avèk tout materyèl sa yo, donk nou deside pou nou pran lari an ankò yon fwa pou nou egzije liberasyon direktè jeneral la Kimthon Louis san kondisyon ke depi 4 jou ki sekestre ki nan men ravisè kote maten an nou santi nou pa kapab ankò paske nou pa tande vwa l li pa pale ankò donk se sa k nou egzije nou lari an maten an la. Donk nou menm anplwaye CNE, nou deja planifye pou ke nou fè yon seri de mouvman si tout fwa jodi a la e pa ta dènye jou liberasyon direktè jeneral la paske e jodi a fè 4 jou nou pa tande vwa l e nou pa pale avè l, nou ta renmen ke. Mesye ki nan aktivite sa yo tande e wè videyo sa yo pou ke nou jwenn liberasyon direktè jeneral la san kondisyon. Ravisè yo mande kòb yo mande pou libere Eugène. Non, se pa nou menm ki negosye avèk ravisè yo, se madanm li ki te pale sa yè swa, yè maten sou radyo Karayib e madanm lan di ke mesye yo te mande yon montan ke l pa genyen. E nou menm, sa n ap di? N ap di ke. Efektivman vre, si madan DG a di l pa gen kòb, li pa gen kòb. Paske, rezon. Rezon an direktè jeneral la se yon moun ki sansib, se yon moun ki gen kè lan men. Depi l gen kòb lan men li, l ap peye lekòl pou moun, l ap peye inivèsite, li peye kay, li voye moun lopital, moun ki malad. Donk sa vle di ke se rezon sa k fè li pa ka jwenn kòb sa a. Donk tout anplwaye sa yo ka ak li. Donk se sa n ap egzije maten an. Sa eksplike prezans Michel Bassala. Ansyen Travaux avec Voice sa li tap sikile kont pa Deja dans Djoudou. Lè anplwaye CNE tande vòys Deja, dayè Deja eksplike l byen ke pandan nèg yo kenbe li, li nan yon kote epi lapolis tap fè yon operasyon nan zòn nan epi Deja di ke gen youn nan mesye yo pote telefòn nan ba li, li di l si l pa mande pou ke lapolis kanpe, stope operasyon an, yap tiye l. Donk lè l dek lè l lage voice la, se avèk anpil tristès, anpil moun sènen kriye, e menm le mond ba la, konprann lè l di sa, e aprè sa dezyèm voice la, dezyèm voice la di ke y ap vin pran telefòn nan nan men l rapid, yo te jis ba l telefòn nan pou l te ka mande paske yo konnen si l pale. Sa ka pèmèt ke lapolis fè w kanpe epi nèg yo ka soulaje yo. Se rezon sa k fè li te pale. Epi tou, sa k pwoblèm ankò, lè n tande vòys la, gen anpil moun ki di ke y ap maltrete l. Nou enkyè pou DG an? Non, n enkyè, n enkyè. E nou ka pale, nou pa ka menm pale de lòt bagay. Tande byen. Koman ou vle? Liberasyon Yon Liberasyon Liberasyon Liberasyon Koman ou vle yo moun ki ki pa alèz, ki sekestre, petèt zyel mare oubyen petèt bwal mare? Bon nòmalman li paka alèz, nou menm tou nou pa alèz pske se se li ki alatèt bwat la. Dayè san li menm li pa la a, leta ka kontinye pou travay. Men jodi a la a CNI paka fonksyone la a. Prezidan, kite m poze w kesyon sa. Gen anpil moun ki rete kwè gen de materyèl CNI. kont ou sèvis bandi yo kòman ou kapab reponn jan de moun sa yo? Map re esplike sa ankò. Sa a se yon manipilasyon, se yon demach petèt nou ka menm di ke petèt se yon demach politik. Poukisa nap di sa? Sa ki te pase a se 3 anplwaye CNA te mouri sou materyèl CNA, tout moun te konnen l. Se pat yon pwoblèm, se pat yon bagay, sa ou di a e pat verite. Kesyon DDG konn pran materyèl oubyen CNA konn pran materyèl bay moun pou bay bandi se pa vre. Se. Sa a se manti, se manti, se manti. Mwen menm jodi a m sou kamo sa la a, epi yon operasyon ap fèt m pran yon bal m mouri, sa yo pral di la? Yo pral di se mwen ki te lan, se lan yon lòt bagay m te pral ak kamyon an. Non, non, non, non. M mouri lan pye travay mwen. Ki kote DG a t ap soti nan moman yo soti? DG a, li rete Metivye lan zòn Dyèk, e yo pran li Doko, e selon enfòmasyon yo se Doko yo pran li, konn se lan wikenn se yon samdi, Se ti machann Kwadèbosa yo gen difikilte, se ti machann Petyonvil yo gen difikilte, an jeneral se pèp Ayisyen an ki gen difikilte, paske antanke yon moun ki kwè nan popilasyon an, Dejefin Don se yon moun ki gen vokasyon de travay, ki resevwa yon apèl pou l travay avèk pèp la ojoulejou, e jodi a nou pa ka konprann pouki se li menm k ap sibi bagay sa a. E nou mande ravisè yo. Yo menm ki se ki soti nan matris pèp lan tou pou yo pran yon priz de konsyans paske DG Clinton li sot anba menm jan ansanm avèk yo, li se moun menm jan avèk yo paske nou travay pou popilasyon an, li sot nan matris popilasyon an, jodi an se pa li menm ki pou ta ap sibi yon bagay konsa. Bon son nouvèl avèk anpil tristès e se pa nou menm sèlman ki gen tristès se popilasyon ayisyèn nan ki gen tristès se popilasyon ayisyèn nan ki gen kè sere paske jan m di w lan DG Clinton li travay pou tout moun avèk tout moun bò kot tout moun jodi an pèp ayisyen an li an difikilte se pa Clinton sèlman ki an difikilte se nou k an difikilte. Daprè vòys la tout moun ta deja kwè ke se nan men chèf gang ki te antre e mesaj yo li pou chèf gang nan. Bon nou bay jouska mentnan mwen kwè ke e kote l ye an se popilasyon an se yo menm ki pou pran konsyans ki pou pran priz de konsyans ki pou wè kòman ke yo kapab libere l paske jodi an nou pa ka tann ankò nan difikilte. Mesye ankò yon fwa. Ban nou pwen sa nou ba la suit. Liberasyon de Jovnel silvouplè. Nou tout son sèl mesye fè nou gras jodi a n ap. Li soti nan geto menm jan avèk nou mesye nou konnen byen mesye fè nou gras mesye fè nou gras nap tann nou mesye mesye tanpri tanpri tanpri gade m antanke yon fi antanke yon fi mesye tanpri silvouplè fè nou gras fè nou gras mesye nou son sèl nou se se ayisyen ou se ayisyen nou se nou tout se ayisyen an nou serye mesye fè nou gras non nap tann nou wi mesye nap tann nou mwen menm espesyal map tann nou map di nou mèsi espesyalman map di nou mèsi e map tann repons nou paske m konnen nap fè gras la. Bon, se yon nouvèl ki atriste nou anpil, lè nou okouran ke Direktè Jeneral nou nome ravishè, bon, li tan konnen kòman nou menm nou santi nou menm anplwaye CNL yo. Lapolis kap mennen operasyon deja te oblije voye yon vòys pou di polisye yo pou kanpe sou operasyon an sinon li kapab viktim, se kòman nou te aprann de vòys sa? Bon, lè nou tande vòys sa tou, yon vòys nòt kote Direktè a pale, men lè nou tande lapolis te an plèn operasyon, Bon la ankò konnen te gen moun anpil pè lakay nou lèl di limenm sil pa kanpe lap mouri bon depi la nou depi imajine w 4 jou nou pa nou pa tande nou pa gen pyès nouvèl de direktè nou nou pa bezwen di w konnen kòman nou ye e son direktè ki kòmsi alekout de tout anplwaye ki toujou prè pou l tande e doleyans nou se yon bon kolaboratè l toujou prè pou l tande nou tout depi avan yè sa nou pa nou pa anfòm nou pa byen nou pa byen nou pa anfòm. Kè nou toujou kolabore avè nou nan tout travay nap fè nou pa byen depi menm kote nou tande nouvèl la nou pa byen wap gade la nou wè plizyè moun la epa esa nou paka soti menm machin yo nou gare machin yo la fò nou jwenn liberasyon nap mande liberasyon Kenton ui epi pandan wap gade la tou sa wap wè son moun ki kòmsi ki toujou atè a li pa gon kan li travay tout kote tout depi ou parèt wap wè nou pi gon pwogram ki se CNE lakay ou wap wè tout kote pa gon kote nou pral di la son zòn de risk ke nou menm nou paka patisipe li toujou prè. Toujou patisipe avè nan tout kote nan lari a men lè n tande nouvèl sa bon li etonan paske n pa ta janm panse se li te ka nan men ravisè nou mande nou pa mande kòmsi nou koube nou byen ba devan ravisè yo nou pa la kòmsi nou pral nou vin enpoze nou men n di tanpri fè nou gras paske nou menm anplwaye CNE nou pa kapab nou pa santi se souf nou k ap koupe jodi a fè 4 jou nou pa gen nouvèl direktè jeneral nou fè nou gras se yon moun k ap travay pou popilasyon toujou prè pou l ede tout moun. Ke sa moun ki vin kote l li la pou l tande nou. Tanpri fè nou gras. Nou pa enpoze nou devan nou. Nou konprann bagay yo. Men tanpri lage direktè jeneral la pou l jwenn fanmi l, zanmi l, anplwaye l yo ki kwè nan li pou l kontinye fè travay li. Ou pa bon avèk vòys k ap sikile a nou te kapab lage direktè a ann difikilte. Ou pa enkyè pou ke mesye yo va egzekite l? Bon, nou plis enkyè. Imajine w n ap tande yon vòys nòt konsa. Lè se direktè nou k ap pale ki di l andifikilte. N pa bezwen di w kòman nou santi nou nou menm. e lè sa tou lapolis te kontinye ap fè operasyon, nou pa konnen ki sa k gen paske nou pa janm tande l aprè. Nou pa pran nouvèl li ditou, nou pa konn sa k genyen. Èske ou aprann ke ravisè yo deja pale avèk fanmi an? Si wi, ki kantite kòb? Bon, nou pa vrèman konn montan an, men pou n ta di ravisè pale, nou pa, yo pa janm fèt tande vwa li. Non, yo, yo, jiska prezan yo poko janm tande vwa li. Yo pa ka tande vwa l. Pou l ta pale pou n kwè se li, se ravisè k ap pale, fòk nou ta tande vwa direktè nou k ap, pou n tande vwa a. Jodi a fè 4 jou li nan men ravisè yo, nou bloke lari. nou avèk materyèl CNE yo, èske nou pa atann avèk afè lòt mouvman pou kapab mande liberasyon li? Depi se mouvman ki apwopriye avèk nou menm pou liberasyon, pou direktè nou an jwenn liberasyon, nou prè a tou pou n fè l. Paske direktè nou an, son papa l ye pou nou. Son papa l ye pou nou, e l son papa pou tout nasyon, pou tout ti machann ki nan lari yo, k ap travay. Paske ou ka imajine w, SMJS prèske mouri. Si CNE pa t la jounen jodi a la, tout moun Pòtoprens t ap mache sou fatra. Ou imajine w, yo kidnape direktè nou an, e kòmsi yo te kidnape tout pèp ayisyen an. Sa w ap byen gade, sa w ap byen gade Lasalin la, Lasalin pa bon ditou, men nou pa ka travay san direktè jeneral nou an. E fòk nou di tou nou menm, nou pa vin fè vyolans, nou pa mande vyolans, nou koube n devan ravisè yo. Tanpri libere l. E pa vyolans n ap fè non, men nou vle liberasyon l prese prese pou l kontinye fè travay l ap fè pou popilasyon an. Parapò avèk kidnaping sa, ou panse pral gen enpak? fonksyonman lari a sitou avèk fatra yo. Bon, n pa bezwen di w ap gen enpak pou lari kanpe. Ou gentan wè la, pandan w gade valè materyèl, gade valè materyèl ki kanpe la, ou ka gade ki bò ki valè materyèl bò ki kanpe, e tout moun sa w ap gade la se de teknisyen ke yo ye, se operatè, se chofè, se mekanisyen, ou konn sa m di w, e anndan CNS mwen mwen se de se yon lekòl ke li ye, e tout moun sa w ap gade la se de anplwayè CNS, se chofè. Se Ki fòme an dan CNE. Ki fòme an dan CNE. Nou menm menm se menm sa bon moun n ap voye yon mesaj klè bay mesye yo. Pou nèg ki pa konn pase Clinton Louis, Clinton Louis se la Matissan Fontamara. Li konn leve nan mas al leve bòs Mabèl. Eske a li a tè a? Deje Clinton Louis son militan ke li ye. Son nèg ki konn ap soti Fontamara a pye pou al nan reyinyon politik. Petyonvil a pye tounen a pye san manje. Mwen menm mwen menm se kòlèg politik mwen ke li ye. E mesye. M pran angajman m pou m di sa, menm jan ke mwen menm se Lexte Soler, natif natal, se la m fèt, se la m grandi, e m te chwazi yon nèg ki t soti menm kote avè m nan menm katye an, bon, ansanm avèk mwen pou m evolye ansanm avèk li. Tanpri mesye, silvouplè, m voye mesaj sa ba nou trè klè. E, fè nou gras la, silvouplè mesye, Kinton s on malere ke l ye. Mesye m pral voye yon mesaj ba nou pou nou ka konprann trè klè. Mwen mwen pran angajman mwen di l, Eske nou konnen tout tan Kinton se tou dèdye manman Kinton al lakay li se te kay manman li tap viv avèk manman li tap viv kay manman li konnen li te ye avèk madanm li pitit li sa vle di m oblije bagay la jan ke l ye a jan ke l ye a pou nou kab konprann sa vle di se pa yon milat ok se pa yon nèg ki fèt tou byen se se nèg ki soti nan matisel la ki konn ki konn pral lekòl a pye sa se sa se bagay nèg la di m oblije di nou l ok jan ke l ye a ok. pou nou kab konprann, sa vle di, ka gen yon rezon, ka, tout sa k fèt gen yon rezon, men, fòk nou konnen tou, lè nou soti menm kote ansanm avè nou, nou gen revandikasyon ansanm avè w, sa ka rive, se bon vre sa ka rive gen yon, lè, bon lè gravye a desann, li voye nou chak yon kote, men nou gen menm revandikasyon ayisyen menm kote ke nou soti, nou pile labwa menm jan, nou, nou, nou sibi tout sa ke, tout sa moun ap sibi tou nan katye popilè yo, nou sibi yo tou, ok, jounen jodi a, bon jounen jodi a la, nou voye la men fòt ba nou mesye. Sa vle di, nou travèse dlo menm jan, nou chita sou fatra menm jan, nou manje aleken nou menm kote. Ok. Sa vle di, nou kouche nan yon sèl chanm kay la. Ok. Ki gen 5, 6, 7, 8 moun ladan l menm jan. Ok. Sa vle di, depi m di sa, mesye nou gentan konprann, se nèg yo tou menm jan avè nou ke nou ye. Kite m poze kesyon sa. Pa pita, gen 2 ka ki anrejistre, gen anpil moun ki rete kwè ke DG a konn itilize de materyèl pou. An favè bandi yo, kòman ou kapab reponn jan de moun sa yo? Tande byen, se achi fo, se achi fo. Te genyen materyèl deja ki konn, pase Cerne pa sèlman travay nan fè wout, tè a bati. Cerne nan kiraj tou. Pafwa nou travay avèk tout meri nan zòn metwopolitèn nan. Te gen yon materyèl ki te deja la. Ban m di ou byen, an nou kalkile pou wè. Ok, tout moun sa w ap gad la, tout se chofè ke yo ye. Yo tout kanpe devan kamera a. Si gen bandi pami yo ou panse ou panse yo tout ap vin la tout operatè sa yo la tap vin la menm operatè kò tap denonse sa wi. Sa pa konn rive bandi yo fè presyon sou nou. Oh bon mwen menm jiskaprezan wi sa ka rive yon bon bandi fè presyon men fòk ou pa bliye se nan katye popilè yo ke nou travay e pa gen se achife ou CNE pa gen okenn konivans avèk ni yon gwoup ame. ni yon lòt gwoup ame, paske nou menm nou la pou nou sèvi popilasyon an, se politik se traktasyon bon bon bon bon ki ap fèt. Enfòmasyon konsènan lapolis, yon manm aktif gang Bon Repo. jwenn lanmò l. Lapolis anonse li touye yon sèten de Jerry Jeudi nan echanj de tir avèk fòs lòd yo nan dat lendi 6 janvye 2023 a, se nan Bon Repo. Prezante kòm yon manb aktif gang ki gen nan tèt li Jeff Ainsi Connu ki baze nan Kanaran, natif Dèlma te enstale nan zòn nan yo rele Pitimi tou pre Koray yon mannyè pou kapab dirije baz sila. Lapolis soulinye ke Jerry te yon moun li tap chèche pou enplikasyon prezime li nan ensandi sou komisarya Koray. Donk, apèl nominal pral fèt, Jerry ap reponn absan. Tanzantan gen ti gang kap tonbe, men ekoute! Konsènan gwo chèf de gang yo, ebyen pwoblèm, anyen poko ka fèt. Kesyon kidnaping pou kou el ye la, fòk nou di ke kidnaping rektè inivèsite piblik ba latibonit, ebyen UEH denonse sa. Nan yon nòt li pibliye nan dat mardi 7 fevriye an, Rektora Inivèsite Deta Dayiti denonse e kondane avèk rigè anlèvman epi sekestrasyon Doktè Wilfrid Azar, Rektè Inivèsite Piblik Ba Latibonit nan Sen Mak. Daprè nòt sila, Rektè Wilfrid Azar, yo te anlve li akonpanye pitit li epi yon anplwaye administrasyon Inivèsite. Piblik nan ba Latibonit lendi 6 fevriye 2023 nan zòn Kanaran sou wout nasyonal nimewo 1 an. Rektè lan avèk 2 lòt viktim yo anlve abò yon otobis transpò an komen alòske yo te pran direksyon Pòtoprens. Rektora a soulinye ke akote rektè lan epi pwòch li, tout lòt pasaje abò otobis sila te jwenn liberasyon yo. Endinye fas ak yon sitiyasyon Konsa, ki pa eparnye pèsòn, kad inivèsite nan peyi an, rektora inivèsite peyi Dayiti mande otorite konpetant yo ak fòs viv nasyon an pou kapab rann yo kont urjans ki genyen pou kwèlye la a pou aji epi tou arete desant o zanfè sila a sosyete ayisyèn nan ap sibi. Yon lòt kidnaping fèt, se sou direktè biwo imigrasyon ak emigrasyon nan Sen Mak. Direktè biwo imigrasyon ak emigrasyon Sen Mak lan, Wachny Bien-Aimé kidnape nan sware madi 7 fevriye 2023 a nan komin Lestè. Daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, Roachny Bien-Aimé anlve e se gang kokorat san ras yo ki pran li ki ap opere nan zòn Lakwa Peris tou pre vil Gonayiv. 2 lòt moun ki te akonpanye direktè sila yo menm tou anlve nan menm okazyon an. Nèg yo ap frape nan ba Latibonit. e yo ap bay anpil pwoblèm. E nan Lyankou, kòman sa ye? Sitiyasyon difisil pou moun Lyankou. Yon mò, plizyè blese nan kad yon fiziyad nan Petyonvil. N ap gen pou n tounen sou sitiyasyon nan Lyankou. Yon jèn fi jwenn lanmò li ak plizyè lòt blese nan kad yon fiziyad ki fèt nan Petyonvil nan sware madi 7 fevriye 2023 a. Ensidan sila a anrejistre nan baraj baz One Blood tou pre plas Bwaye. Daprè moun ki nan zòn nan, fiziyad sila a se ta nèg ki ap sikile a moto. Peu avan 10 zè nan lasware, ajan fòs lòd yo ak yon jij de pè anpil moun te remake yo sou lye krim sila. E nan Lyankou pou Kwèlye la, se gang Gan Grif ki ap opere nan Savyen, nan komin Ti Rivyè Latibonit ki yo menm fè san koule nan Lyankou yon lòt fwa nan maten madi 7 fevriye 2023. Daprè abitan nan Lyankou, nèg sa yo ki gen gwo zam nan men yo ki sòti nan baz Gan Grif nan Savyen, yo egzekite yon chofè moto, ki rele Francy epi blese plizyè lòt moun nan kad desant sila a nan komin Lyancourt. Aprè yo fin simen panik nan Lyancourt, nèg ame sa yo ki gen nan tèt yo Luckson Elan, yo menm detounen yon kamyon gaz ki t ap travèse komin sila a. Komin Lyancourt, depi 25 janvye, anba kontwòl gang ame sila yo. apre asasina 7 polisye udmo nan yon atak ame. Fòm di nou byen ke nèg sa yo ap simen la troublay. Nèg sa yo ki gen nan tèt yo Luckson Elan simen anpil la troublay. 7 polisye fin mouri, anpil moun ap denonse, Luckson Elan monte li denonse majistra Liancourt la. Anpil moun plenyen pou sa. Anpil moun di mezanmi gade nan kisa otorite lage nou. Men ekoute se pa fini. Men fò m di nou byen ke gen lòt voice ki lage. Voice ki te lage yo se te voice kote ke tande byen wi sa m pral di nou an. Luckson fon ti pale a Ti Mepri. Ti Mepri reponn e pi gen yon lòt sòlda. Tande byen. Luckson estime ke Ti Mepri pa yon moun pou l okipe paske Ti Mepri pa gen dan ankò. Ti mepri se nan baz Jean Denis. Se pou nou kapab konplè wi nan emisyon sila ki fè nap tounen ak voice sa yo paske se voice ki la depi kelke jou. Ti mepri tap goumen anfas Odma nan Jean Denis men pou kou ale la m ta kapab di ti mepri akize yon sètèn feblès eske Ti mepri ap ka reprann fòs pou l retounen nan konba sila a, ebyen anpil kestyon moun ap poze tèt yo poukò li la. Ann tande vòs yo. Yow mepri sak gen menm sak gen sa w gen yon cho konsa frè sa kèw gen kèw ap plede kase konsa menm kèw pa bezwen kase non brother e pa sipriz nap baw non menm nan lè nap rive sou a nap rele w nou diw nou nan route frè ou pa bezwen ap fè kè kase monchè ou gentan konn kès kap pale avèw menm. Kòman mwen ouvri mesaj la ban mwen m tandel se sak fèm fò repons ay chen tankouw voryen tankouw sapat tanpouw nèg a sapat tankouw m patap vin chwazi pale avèw menm ou konprann kokorat moun sal m patap janm pale avèw frè men kòm mwen ouvril ban mwen sou telefòn mwen menm m chwazi fò repons kèw pa bezwen kase patizan kèw pa bezwen kase e ou konn kiyès nou ye deja ou konprann ou konn kiyès nou ye deja ou konn kiyès ki mwen e ou konn kiyès ki savyen. Ay tout wè tout ti bagay wè nèg yo konn al fè lakay ou e pa se yo konnen mwen bay met pye m atè ou konnen si m te met pye m atè pa tap pa gen pou mwen ou konnen si m te met pye m atè sèlman bèf la m tap gentan al pran li ou konprann m tap gentan al pran l e pa bèf m pral pran non mwen m pral pran ti mepri ay mwen m pa bezwen bèf sa m pral fè a bèf M fè foto a bèf. M pa konn fè foto a bèf. M pa nèg Jandini monchè. M pa nèg Jandini, m pa konn fè foto a bèf. M pa ka di, ou pa ka di pou nèg vin manje tèt bèf. Mwen m pral dèyè ti mepri an pèsòn. Ou konprann? E jouè n ap atake Jandini. Jouè n ap atake Jandini. Ou tande frè? Jouè nou di w n ap atake w, konnen se mwen k ap latèt devan. M ye pa solda m yo map voye wè solda m yo pa vle m al nan goumen nèg yo pa vle m goumen ankò nèg yo pa vle m fè bagay sa bay goumen sa pa pou mwen ou konprann sa pa pou mwen frè ay nèg yo te pou m chita pou yo goumen ou konprann ay m gentan fè elèv pou sa men mwen map mete m atè frè ou pa bezwen fè kè kase ou pa bezwen ap bat moun do ou pa bezwen ap mande èd ou pa bezwen ap mande èd ou pa bezwen ap di ou pa gen ase kòb pou ta fè patouj monchè moman sa frè m pap bo w manti. Wè si elè w tap fè patou ji tap pi bon pou mwen ay m tap gentan pran w deja men mwen lakay w Rozo w pa vle pran patou ou pa vle fè patou ji ou pa vle pran lari ou konprann men frè ou pa bezwen fè kè kase nou pa fè pou di ba ou di wè sou rezo nèg sa vin di ap vin atake w demen an sa e bobin ou tande frè jou nap atake w la nap ba w jou a li pa lwen n pa pre Ou konprann? Li pa lwen, li pa pre, li pa lontan sa. Men sèlman ou pa bezwen fè kè kase frè m, n ap ba w repons. Nan lè n ap vini an nou, m ap rele w, mwen menm an pèsòn mwen, m ap rele w m ap di w aranje w. Ok? M tande w ap tire, ou pa bezwen ap tire, gaspiye ti grenn bal ou. Sere grenn bal ou gen yo pou w tire sou mwen paske ou konn kiyès mwen ye. Sere grenn bal ou gen yo. Grenn bal ou genyen yo, al mete yo dòmi anba vant, anndan vant mò. Ak mwen nou abitye fè sa, mete yo dòmi anndan vant mò, mete yo dòmi anndan vant chen, anndan vant bèf. Ou konprann? Anndan vant bourik. Mete dòmi anndan vant sa yo pou repare yo pou mwen tande pa gaspiye yo pa gaspiye yo frè map baw ponsannaj yo. Bon ti meri pataje tanm wap remèt de moun dò ou bezwen èd pou vin gou men sa vini menm gou bagay m ka fè pou ou ki pi senp yo menm a mwen gou pakèt zam la m bay zam pa avè yo gou bagay m ka fè pou ou pi senp menm si son 20 manch long ou bezwen prete M ka prete w li. Si se yon 10, 15, kès bal ou bezwen, m ka voye l ba ou menm. M ba w bakòp. Pou w vin atake menm. M ap tann ou. Anmwey mande w ap mande. W ap mande yon pakèt ti malere, malerèz. Anmwey dyaspora w ap rele w ap mande. Dyaspora kounye a, dyaspora tèlman gen travay pou yo fè, ou kwè kòb yo ta pran tan pou yo voye ba ou? San sal. Map baw 10 10 de chak Ou vin atakem tande men Pase mwen ou pa gen pwa Mwen ou fèb ou pa gen pwa ou manke manm E sou bezwen manje tou map baw manje a tout sòlda yo Ay mwen menm mwen nou fèb Mwen ou fèb menm Menm pale wap pale ou paka pale wap pale wap tranble Ou konprann granmoun. Kòman wap pale wap tranble monchè. Tine ou pa bezwen pè frè, ou pa bezwen pè ou pa bezwen gen kè kase. Nou pap baw sipriz, nou pap baw sipriz e nan lè nap atake w nou pap baw sipriz. Ou konprann ou pa bezwen fè kè, ou mèt dòmi lakay ou kè fri pou moman yo la, dòmi kè fri. Dòmi kè fri, kè fri, kè fri. Ay lè nap prepare ou la, lè nap vin sou ou a epa sipriz nap baw. Ou konprann, men si w bezwen yon 20 manch long m ka ba oul, si w bezwen yon 30 kès bal m ka ba oul. Ou konprann pou vin kraze sa gen apre ou fin kase sa. Apre ou fin kraze sa gen wa remèt mwen afèm menm. Ou konprann. Bagay pa lwen anpil non frè. Epi chèf gade, map voye vwa sa baw ou bay ti mepri tandel pou mwen. Yè di ti mepri li pa renw ankò li pa pranw ankò pou sa w fè nan peyi a ti mepri epa nèg sa pou pale ankò menn epa sans sal sa pou pale ak kokorat konsa menn on ti mepri si n te bezwen prann doulòtrejou lè l ta al fè operasyon Hein pyè pa Ayann tap prann wi menn ou wè sam diw sò sal sa yo pigaw pale a sò sal sa ankò di ti mepri li paranw menn li pa li pa nan kad ou menn on sò sal tankou Michel pa nan kad ou poul pale avèw menn epi chèf mdiw sa wi menn a nèg pou pale sa a gwo otorite konn abitye pale nan latibonit pou pale menn a gwo bra yo on sò sal tankou ti mepri ou paka ap bal valè pou wap fèl repons chèf kite non pou nou fè ti mepri repons. Diksyon nou an jous ba diksyon m prè m ta kòman ak sa bat diksyon nou va lekòl pase m ou pa sòt pi bon fanm pase m se yon pòv ak wi ou gen devan m e ti grangou fatra diksyon m ap di w ti bagay byen tande sa m ap di w la sou pa fè lach non demen se vini Save dwat pou m antre. Save dwat pou m antre. Fatra. Yo fout tiye polisye yo mal. E n ap fè ti gwo bagay sèsi. Bon nou gen zam. Nou gen bal. Vini. Mwen pa gen bal. Mwen pou kò m nan batay. Se mwen k ap fè zafè m. Nou konn sa. Pou ki sa pa ka al kraze m. Pou ki sa nou al kraze Yankou. Ponsonde. Eeh ti rivyè e moun aa atake le prudent an bann lach kote fèm nou prale. Bagay yo te vreman red. Tande byen m gon mesaj pou Luckson. Gen yon journaliste nan Liancourt journaliste sa se Roderson li menm li ap subi anpil menas nan men gang Savien ki gen nan tèt li Luckson Elan. Mesaj sa se pou ou Luckson. Tande byen, menm lè ou ta pase a laksyon, ou fè yon krim sou Roderson, sosyete a pran w kòm yon moun ki lach. Paske tande byen, lè ou se yon kriminèl notwa, ou se yon bandi ki anlize w nan lojik mòtifè, lè w fè presyon sou yon nèg, nèg la kanpe l reponn ou, li dan ansanm avèk ou, ou mèt bay vag. Menm lè w ta touye sitwayen sa a, ebyen m ta kapab di se ap yon lachte paske l kanpe dan avèk ou. Li pa dwe rete ajenou. Se menm jan pou yon seri de moun ki te rete bò lakay mwen k ap pran presyon nan men yon sèten de Donald. Men anpil nan yo kanpe tennfas. Èske nou konprann? Donk se pou m di nou ke moun sa yo k ap ete n fas se moun ki kouraje, stoyik, gade yo nan je tou paske yo brav. Èske nou konprann? Si pa egzanp yon bandi kanpe, li ba w yon souflèt ou remèt li souflèt la, bandi sa a si l tire w se paske l lach, paske l wè se yon moun ki gen kran ki kanpe devan l lan. Èske nou ka tande Voice sa paske Voice la li gen anpil lòbèy ladan l. Youn rele lòt epi y ap fè lòt menas. Epi lòt nèg la reponn li di Luckson tout yon seri de koze, li di li pa konn nan vòlè avè l, li pa konn nan fwote dèyè avè l e li antre nan manman Luckson. Bravo jounalis sa a paske si gon grenn moun ki ka kanpe pou reponn nèg yo anba a li pa lòt ke ou menm. Bravo yon lòt fwa ankò. N ap tande yon ti pati nan voice la, n ap etire tout lòt dechè yo. Alò yon moun ki ta enterese Lyankou e lakay ou. Jodi a la kisa ou remèt Lyankou la? Kisa mwen remèt Lyankou? Ou pa wè kisa mwen fè tou menm. Nèg yo ap fè vin règle afè moun ap vin wè sou yo. Kòman? Kisa moun yo tap wè sou yo a? Nèg yo vin règle afè yo pou moun ap vin wè sou yo menm. Oh! Yo ap règle afè yo moun ap vin wè sou yo? E kòmsi moun nan bounda moun nou vini Lyankou e pa moun Lyankou yo ye? Ou wè nèg yo konn manyen bay moun Lyankou menm? Sam konnen nan bay konsa wap pale m nan menn? Sa e bay ou konnen avèk vòlè pa e ou frèm? Bay nèg ki konn nan kontrebann avè w nèg ki konn nan dil avè w frèm? Antouka nou menm nou gen tout dwa nou pou nou fè tout sa nou vle, nou gen tout dwa nou pou nou teworize pèp la. Pandan nou gen tout fanmi nou, gen tout alye nou ki soti lakay nou ki vin rete kay moun lyankou, pandan moun lyankou pat janm konn fè yo mal jodi a gad sa nan kisa nou met moun lyankou. Enben, wa manyen yon moun sa lyankou pou wè sa kap pase non. Kiyès sa? M pat konn manyen moun deja frèm, m pat konn manyen moun deja. M pa konn fè moun mal mwen menm, m pa konn manyen moun deja. Ou sansal pou sansal yo ka sansal. Patizan m di w manjèt kaka tankou yo sansal pou sansal yo ka sansal e pa mwen menm. Lè w fin tande Roderson k ap pale avèk mesye gran grif yo, Luckson Elan menm ki nan tèt baz sa, sa w ap di tèt ou gen Ayisyen ki gen anndan toujou, gen sitwayen Ayisyen ki montre ke yo brav. Paske gen moun la a se tranble yo tap tranble men misye di malgre tout bagay menm lè li konnen nèg yo ap touye li men li kanpe dan bravo bravo e menm lè nèg yo ta pati dèyèw pou yo fè yon bagay Bondye ap pwoteje w Bondye ap baw yon pa davans sou yo wap kapab chape poul ou. Nou pral kite w avèk manif doktè yo menm ki mache nan lari pòtoprens se te nan dat 6 janvye a pou kapab mande pi bon kondisyon. nan lopital leta yo. An nou swiv. Genyen de soupson ki fèt sou mesye a ki di se nan kowona li jwenn lajan pou l konstwi lopital sa. Nou menm antanke medsen, nou pa pwofesyonèl de la jistis, nou pa ULCC. N ap kite ULCC fè travay li, n ap kite UCREF fè travay li. Men sepandan, nou twouve ke l malsen pou yon direktè jeneral, ou gen lopital ou k ap fonksyone a plen rejim, epi lopital jeneral ki se pi gwo sant ospitalo inivèsitè peyi an, pa menm gen 4 èd tan kouran pa jou. Lopital jeneral pa gen oksijèn. Pou pasyan ap mouri lopital jeneral, paske sal operasyon pa disponib. Pou dèk ou parèt nan lopital jeneral sou pil fatra ka keyi w. Sepandan, nou menm antanke jounalis, fè ide pa nou, gade yon gran lopital mesye a, n ap wè se asansè, se klimatizè, se tout bagay. Pandetan pèp lan li menm, li lese pou kont li. Epi kounya jodi a se sa k esplike prezans nou la a e nou kwè ap gen yon avan kriz sa, ap gen yon aprè kriz sa. Jis pou di nou. Bagay yo pa ka rete jan yo ye kounye a la. Donk ou ta vle di se pou anrichi pri prive yo ki fè yo neglije enstitisyon piblik la? Efektivman, yo neglije nou lan enstitisyon piblik yo jis paske yo menm yo gen pwòp antrepriz prive pa yo ki lan konkirans avèk enstitisyon piblik yo. E m panse jodi a se trè malsen e li pa fè, li pa respekte okenn règ detik. Règ detik se avan tou yon gwo konfli denterè pou yon direktè jeneral gen lopital prive pa w. Sa pa fè okenn sans. E sesi, se pandan li an chè, antanke direktè jeneral, li konstwi lopital la. Se, m panse se sa, se yon souflèt pou lajistis ann Ayiti, se yon souflèt pou lasante ann Ayiti. Se yon ensilt! Se yon ensilt! Mèsi bokou. Nou oblije pran lari. Sou vle di kisa jodi a nan lari? Prezans nou vle di ke nou bouke, nou bouke nou pa kapab ankò. Nou menm ekstèn, entèn, rezidan ki ap travay nan lopital jeneral nou bouke. Nou bouke, n ap travay nan kondisyon ki pa bon pou pèsòn. E lè konsa li pa bon ni pou popilasyon an, ni pou nou menm k ap travay. Lopital jeneral se pou pèp la li ye. On gwoup moun pa ka deside yo leve yon bon jou yo pran yon lopital jeneral, yo privatize l, y ap pran materyèl ladan l y ap pote nan klinik prive yo. Epi pèp la li menm li pa ka jwenn laswenyay. Li pa fè sans. Pi gwo atant nou se pou dabò yo ogmante salè rezidan yo k ap travay chak jou nan lopital jeneral. 400 goud pa ka menm peye machin pou moun al travay. Kòman w vle pou yon moun viv ak 400 goud pa jou? Answit nou bezwen pou yo mete materyèl nan lopital jeneral. Nou bezwen pou nou travay, pou nou jwenn kouran. Doktè pa ka ap opere ak flach telefòn an 2023. Li pa make sense. Mèsi bokou. Libere lopital jeneral. Meyè kondisyon travay, nan mande yon salè, yon frè desan pou nou fonksyone, malerezman, loye poko janm tande nou. Donk se pou sa nan fon mach, e mach la fini la, la fini devan lopital, lopital loreya ki se direktè jeneral MSPP, ki kap pran lajan e ministè a kap bati lopital.